Bonjour frèm ak sèm yo kòman nou ye se JFL cuisine créole Jean Fedorlin dit votre chef à la maison ki rantre lakay nou mwen di nou mèsi mèsi pou konfyans nou e fidelite nou e mèsi pou pataje nou pataje videyo yo pou mwen lòske nou ap abòne pa bliye aktive ti klòch la pou lòske m mete anliy Pou nou kapab wè l. Jodi a la m pral montre nou kòman pou nou kapab kuit yon pyèv. De fason kreyòl m ap montre n. M ap montre nou de fason kòman yo montre nou fè l a lekòl Otelyè a e m ap montre nou osi kòman ki touch mwen pral ajoute ladan l ki fè l ap kreyòl. Men l la, se lave ou lave l nan dlo. M tounen sa la, m lave l nan dlo. Tout sou kote a tou mwen mete, mwen lave l nan dlo lòske ou achte l. Ou pa gen anyen ou pral fè ankò. Yo di konsa ke pou li lò de fason ideyal, lòske w ap fè li, ou sipoze frape li. Ou mete l sou yon planche, ou kraze l pou w kapab detann, pou w ka fè fib yo tann. Men a lekòl otelyè an, yo aprann nou ke w ap vini jis mete l nan konjelatè, a vle di si w ap kuit li lendmen, ou mete l nan konjelatè jodi a la pandan yon senkèdtan l fin konjle, apre sa w sòti l, Pou dekonjle l sa vle di fib yo tou ekraze. Kounye a se glik la, kounye a m pral montre w kisa pou met ladan l. Menm gon ti dlo, menm gon dlo kap fremi la, mwen mete fèy de lorye ladan. Fèy de lorye a si tout fwa w pa genyen l pou mete l se pa yon pwoblèm li ye, ou gen dwa pa mete l. Mwen mete onyon ladan, mwen mete karòt koupe grosyèman ladan, mwen mete pwawo ladan, mwen mete Pwav antye ladan, mwen mete jirof ladan. Mwen mete 1 kar de tas de sèl nan nan chodyè dlo m nan paske fò mete bon kou bokou de sèl ladan. Sa se li menm kòm sa lò lekòl otelyè yo fè l avè nou. E sa ki li rele aromatizasyon. Pa kont avèk leksperyans mwen genyen nan restoran m travay yo lòske wap fè l nan gran restoran yo ajoute dot choz. Yo ajoute du vin blanc. La mwen menm mwen mete yon tas de vin blanc ladan. Sa se konsa yo kuit yon pyèv. M pral metel ladanl la. Se tou lè w lekòl yo moutre nou. Kounya mwen menm poum fèl mete touch kreyòl mwen ladan. Mwen mete un peu de thym. Mwen mete yon piman bouk ladan. Epi mwen mete yon quart de citron. Avèk tout po a mwen metel ladanl tout sa yo pran kòw pral mete plis gou ladan kounya la se sak yon pyèv kreyòl pa rapò a sam nom ajoute a si tout fwa ke ou pa vle fèl avèk yon gou kreyòl ou pap ajoute 3 dènyè choz mwen mete yo nap gade la lap fremi avèk tout aromatizasyon sa lap fremi se kounya mwen vini avèk pyèv la. Mwen mete ladan. Mwen mete fou a dife m nan a e 5. Mwen kite l la a trankilman. A e 5 se konsa m pral kite l fremi. Men sa yo aprann nou nan lekòl otelyè a. Pou konn kijan konbyen pou kuit li se 1 è de tan pa kilo. Sa vle di mwen genyen yon kilo e demi. kilo edmi an ap pran 90 minit pou li kuit. Avèk yon kouvèti, yon dife trè dou a e 5 mwen mete fou mwen, mwen met kouvèti la sou li, m ap ret tann 90 minit lan. M pa bezwen vini pou m ap brase l detanzantan. M mèt kite l la kòm sa, se savèt pafè. Li pa dwe bouyi fò lan. Se trè enpòtan pou l pa bouyi fò, pou li fremi a 5, sa vle di pou l gen yon ti bouyon dousman ladan. Apre sa map vin sou nou. Men m vini la kounya apre yn è edmi. A vrè di, mwen pa leve l, mwen pa ouvè kouvèti a sensèman. Mwen jis mete l avèk fe a a e 5 yn èdtan edmi an rive, mwen pral dekouvri l ansanm avè nou. Vwala. Li fon ti seche kanmenm pase nap sonje l te imèje, kounya la l on ti jan monte. Sa vle di, li monte kòmsa, m pat menm vin peze l paske akoz kouvèti a ki te sou li a, sa pa ba nou pwoblèm. Nan bal gade sil kwit. Se pa Nòmalman m pa m bèz ale eseye l se deja kwit. Ou wè l gentan kòmanse leve deja. Kounya mwen femen fou mwen. Kounya m pral mete l nan yon bòl. M leve l trankilman. Pa gen anyen k rete ladan l. Se sak kwison an. Men l devan nou la a. Se fèt nou wè. Li fin kwit kòm sa la. Regad men li k retire yon ti mòso la a. M pral kite l refwadi pou m retire yon ti grate ladan l pou m fè yon ti leve l. Apre sa pou nou mete l nan frijidè pandan 24 è. Yn fwa sòti nan frijidè avèk jan li a epi kounya nou koupe l nou fè salad nou fè sa nou vle avèl dakò se sam tap di nou. Se te JFL Cuisine Créole Jean Fedor Lendy votre chef à la maison ki rantre lakay nou mèsi ovwa.